Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Très bonne semaine à notre compagnie et j'espère que ça va très bien pour les gens qui sont à l'écoute. Ben oui, ça va aller quand même, malgré tout, parce que je sais que Nou sòm un pèp le rezilyan, nap tchenbe rèd nou pap moli. Men ekoute nan tchenbe rèd la fòn ese pozitive tou paske jan bagay la ye la nou pa ka rete ap gade silans. Peyi ap deteryore, peyi ap fini, pa gen peyi ankò. E m panse ke sèl grenn moun ki kapab pran la bòn desizyon ben se la popilasyon. E si popilasyon an rete nan silans li, ebyen m ta kapab di bagay yo ap pi grav. E pa gen pi grav ankò ke. sa n ap gade la a, paske sa n ap gade la a, m ta kapab di, ben, hum, se pwen final. Eske nou konprann? Bref, alezi pou les enfòmasyon. Gen yon sitwayen ki rele Mondésir Beaudrin, ebyen, eh bandi ak zam, kidnape li, yè aprè midi, o nivo de zòn Dyèg. Ebyen deja, yo mande yon fòt ranson de 500 mil dola ameriken pou kapab libere sitwayen sila. Sa fami di tou senpleman ke yo pa gen yon goud, fè yon jan pou yo, paske ben, pa gen anyen, euh, yo ta swete ke, ebyen, mesaj sa a li tonbe nan zòrèy bandi yo, an pe de jenerozite, kanmenm, nou konnen depi moun nan tonbe nan men nou, ebyen fòk gen yon frè ki bay, yo ta bay yon frè. Paske pa gen anyen. Bref, bagay la vreman difisil. Ya an clash. A ba wè. Le clash entre Nancy Rock e le premye ministre Ariel Henry. Nancy Rock a twite pour dire, Mesye Doktè Ariel Henry, je ne vous comprends pas. Vous twite a 2 zè du mat pour les 22 morts a Cuba. Mè pas un mot pour les 75 morts en Haïti depuis le 24 avril à cause des gangs. Mè, ki vous êtes? Vous le faites exprès ou vous oubliez ni le sens des responsabilités ni de cœur. Donk se un message pour dire au premier ministre, ben écoutez moun sa yo kap mouri nan peyi d'Haïti la, Monsieur Ariel ou pa janm di anyen pou yo, est-ce que Sa pap rive sou ou yon jou tou paske on se rapèl Jovenel Moïse etè donk le prezidan. Masak ap fèt pasi pala, moun ap mouri a gòch a dwat, moun ap mouri Bèlè, moun ap mouri ba Dèlma, moun ap mouri nan Site Solèy, moun ap mouri nan Matisan, masak fèt nan Dèlma 32, pas un mot de sympathie. Epi kès ki arive aprè? Ebyen. Le fait que ou pat denonse, ou pat deplore, ou pat pran les mesures qui s'imposent, les mesures draconiennes pou ta kapab mete yon bout ak kesyon sila, ebyen, li rive sou ou. Menm si se te yon lòt fason, menm si se te yon konplo, men de tout manyè, si ou tap dirije avèk yon men de fer, paske jan bagay la ye la nan peyi Dayiti, nou bezwen yon dirijan ki ap jere peyi sa avèk yon men de fer. Men malerezman! Nou ta kapab di, se kòm si nou gen de moun ki ajenou. Ebyen, jounen jodi a la, le fèt ke gen anpil moun ki mouri laplèn, gen anpil moun ki ap mouri anpe partou dan la kapital, e menm nan lè zòn de pwovens, jounen jodi a la, gon premye minis ki pa di anyen. E lè w ap gade byen, se premye minis la, se li le prezidan, paske pa gen prezidan Se ou menm ki abò, se ou menm ki sèl mètre. Ben si tout bagay sa yo ap pase la, Mesye Ariel Henry, ou pa pipe mo, ebyen, ou pa panse li ka rive sou ou? Sinon, natirèlman, èske nou konprann? Paske gen de bagay k ap rive. kanmenm lanati oubyen listwa ap gen pou poze nou kestyon. Paske nou se moun, menm jan ak tout moun, nou gen san k ap koule nan venn nou. Lè jan de bagay sa yo ap pase, sitou lè ou se responsab, ebyen eh ou pa ka kwaze bra ou pou ap gade bagay sa yo k ap pase konsa nan peyi a. Se le vrè klash antre Nancy Rock e le premye ministre Ariel Henry. Lèzòm de 400 mawozo! ils ont frappé fort. Huit ressortissants turcs et des Haïtiens ont été kidnappés hier dimanche à Kouadebouke. Mounsao te à bord autobus en provenance République Dominicaine. Et faut que nous dit que le gouvernement turc là, déjà informé gouvernement haïtien de situation si là. Bref, forme dit nous que finalement il y a des gens qui se posent Pas mal de questions pour dire que eske group 400 mawozo a nan dènye moman sa se pa group ki pi pwisan paske ekoute lapolis yon kote ap mennen operasyon de 400 mawozo e sa pa enkyete 400 mawozo o pwen ke mesye yo sòti yo pran machin e ansanm avèk tout moun bon finalman sa se yon tad kestyon moun kapab poze tèt ou paske bon nèg yo Pa jwe. Nan zòn Kota la, nèg yo te mete pye yo atè a, ebyen yo leve moun sa yo. Pou lenstan, ebyen pa genyen twòp detay pou konnen ki kote al avèk yo, eske deja genyen, m pap di revandikasyon non ki fèt sou rapt sila, pwiske tout moun deja pwente di dwa manm 400 mawozo yo. Men euh eske deja gen lajan ki mande pou w kapab libere moun sa yo? Tèt chaje! Humm! Tèt chaje! N ap tounen sou yon operasyon ki te fèt nan plèn nan yè men gen anpil kout bal antre lapolis avèk nèg ame yo paske lapolis li menm li te vle fèmen yon seri de espas kòm si lè yo kidnape moun yo ebyen pou kapab ale avèk yo. Brèf! Dè dizèn dendividu, lourdman, ame ap ransone moun lendi a menm. Lendi maten an, pyeton e moun ki abò otobis se sou wout nasyonal nimewo 2 an nan Martisan. Epi fòk nou di ke pat genyen prezans polisyè. Pou lenstan on se pa. Men nan moman sa tap pase a pat gen prezans polisyè. Nou wè sa m te di nou dènyeman se ke euh. Nèg yo ap ransone sa vle di y ap mande kòb donk m ta kapab di se pou yon dwa de pasaj byen sur men jan l te konn ye avan an tire sou machin sa chanj a wè sa chanj e nèg izo avèk ti lapli yo panse yon lòt jan epi se konsa operasyon an li menm li ap fèt o nivo de matisan pou kou wè l ye la le chifr sa donn fwa dan l do Paske ou imajine w 75 mò pou yon batay nèg yo pa konn pou kisa y ap fè l. Batay an plèn. 75 mò e le pli trist se gen yon bilan de 10 timoun ki mouri nan batay sa a. Men pami 10 timoun sa yo genyen 6 ki mouri yon sèl jou. Se trist kòm detay. Se triste kom bilan e se pa anko fini paske batay sa poko fini. Tanto ou tande group sa di li menm li gen poul pase a laksyon, tanto ou tande lot group sa di li menm li gen poul pase a laksyon, ben ontad kestyon moun ap poze. Paske moun Laplèn yo ki ale, gen anpil ki anvi tounen, gen anpil ki rete, ki ap balanse antre dezi pou ta kapab rete toujou ou byen pou ale, men ekoute avèk le mesaj yo resevwa pou dire ke ben fo pa revenir osi vit, fòk nou degèpi paske bagay la li ap rèd. Ebyen, moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Brèf, nan menm kontèks sa a fòk nou di ke pòt lopital. Sen-Damyen ak Sen-Lik fème a pati de se lendi jiska nouvèl òd. Desizyon sa li pran yon mannyè pou kapab mande liberasyon pedyatr Doktè Benety Augustin yo kidnape nan dat 5 me pase a. Brèf. Revenon a lenstan sou operasyon ki te fèt yè aprè midi o nivo de blòk Taba, blòk Kwadèboukè a. gen blòk idiwonn non, ebyen fò n di nan espas sa yo genyen anpil perimèt nou ta kapab di lapolis te al dèyè bouche. Perimèt sa yo ki sa yo ye, se de perimèt kote ke bandi yo lè yo fin kidnape moun, yo ale avèk yo. Nou sonje Ti David t ap bay kèlke detay nan blòk Kwadeboukè a, nan blòk Pènye a, blòk kote Vitelòm kòmande. Pou w dire ke si la polis bezwen e m ta kapab di batay kont kidnapping lan ebyen men sa pou l fè. Men ki wout pou l koupe. Depi l koupe pasaj sa yo ebyen kidnapping p ap fèt o nivo de anpil zòn nan kwadèboukè, anpil zòn kote nèg vitelòm yo kòmande. Men fò n di ke nan kad operasyon sila a bandi e la polis t ap mete anpil kout bal kote ke moun nan zòn nan yo menm te oblije antre anba kabann. yo pa konn ki sen pou yo te rele. Pou lenstan on a pa ankò de bilan men nou ap chache enfòmasyon pou konnen eske genyen de mò, eske genyen de polisye ki ta tonbe, eske gen bandi ki tonbe, eske gen moun nan popilasyon sivil la tou ki tonbe. Men fòn di ke genyen kelke foto ki rive jwenn nou, de foto ki di ke ben se de nèg 400 mawozo ki yo menm ta pèdi lavi yo. Brèf, nou prale nan departeman di Nò. Bravo la police nan ville okap tèt chaje. Wè y a de jan ki dis bravo tou senpleman paske genyen plizyè bandi ki tonbe nan zòn vodròy e le chifre m kwè se 5 e genyen jij Dario ki li menm nan plèn du nò ki te deja al fè konsta fòn di ke yo arete 2 Endividi nan plèn di nò, genyen 2 ki jwenn arestasyon yo nan zòn Lori, eske moun sa yo se bandi yo ye, ben sa se la grand kestyon. Kout chapo ak polisye yo ki nan nò a ki malgre se a zong yo ap travay men yo arive kanmenm fè kichòy popilasyon an mande plis bakòp pou polisye sa yo, plis minisyon, plis ankadreman pou ke polisye sa yo menm kapab rive fè travay yo. Yon virewon nan departeman di Nòwès pou nou pale de operasyon fòs lòd yo fè paske gen bandi ki pran bal, gen bandi ki yo menm al kouche sou kabann lopital ki bre dlo bouch yo e se nan sans sa nap envite w tande kont randi sa avèk konfrè nou nan departeman sila Dieusseul Junior. Nan kad yon operasyon lapolis mennen nan depatman Nòdwès la, arete 3 bandi ki espesyalize nan kidnapin ak nan detounman machin. Bandi sa yo ki afilye ak yon gwoup gang nan lokalite Pandi Gwo Mòn te konn opere tou sou komin Basen Ble ak nan Sen Lwi di Nò. Yon prezime bandi ap resevra swen nan yon sant medikal pa rapò ak bal li resevwa nan boukantay kout zam ak lapolis. Paralèlman, genyen Sadrak Benel nan yon lòt operasyon lapolis te mennen e ki te blese lejèman, sdpj Nòdwès deja tande l e yo kondwi li nan prizon. N ap fè remake, nan kad konsiyn pnh la pou rive trake bandi yo k ap teworize popilasyon an, fè konnen ankèt sou gang yo ap rapousib, gen operasyon espesyal k ap prepare pou fini ak koze gang sa nèt nan depatman Nòdwès la. Kidonk, pandan anviwon yon mwa, pa gen okenn kidnapin ki fèt sou wout Gwomòn-Pòdepè a, 11 zam sezi, 3 gwo bandi arete, 2 chèf gang mouri, yonn nan Senlwidinò, yonn nan Pòwodepè, ki se popilasyon zòn yo ki touye yo, ki, daprè anpil obsèvatè, k ap swiv entèvansyon fòs lòd yo nan plizyè kote nan rejyon an, an patikilye nouvo direktè polis Nòdwès la, Jean Brice Mithil, deklare. Polis nasyonal la nan depatman Nòdwès la merite yon gwo bravo. Fò n di ke pandan bandi yo ap batay, pandan bandi yo ap simen latèrè nan popilasyon an, Leta pa ka fè anyen, men gen moun k ap priye, gen moun k ap limen balèn, gen moun k ap mande jistis. Paske chak grenn bandi m gen enpresyon ke li gen yon fado nan do l. Li genyen kanmenm yon fanmi k ap priye pou di, ekoute, swa pou bandi sa a, chanje metye, swa pou li jwenn ak zo grann li paske li te fè yon moun mal kanmenm. Jan bagay la ye la a, euh, jan leta li menm li fayi ak misyon li, se ta sèlman lanati ki pou di yon mo pou pèp ayisyen an. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.